3 moun mouri ak plizyè lòt blese, se bilan pwovizwa yon atak bandi Gran Gif fè Savyen yo fè yèreswa nan komin Vèrèt. Sitiyasyon an vrèman alarmant, kote nap pale a la imaj yo vrèman trist. Mwen kontan ansanm avè n jodi a yon lòt fwa ankò nan sijè pou m pote pou nou prensipal enfòmasyon ak nouvèl kap domine aktyalite a. Medam mesye, men nouvèl la nan bon jan ti mamit a raple ou konekte youn nan pi gwo rezo sou entènèt la. Nou se Sofia TV 83, deja n salye tout moun kap swiv nou nan 4 kwen mond lan epi n salye Anel depi Belladère. Bandi Gran Grif yo al simen dèy nan zòn Vèrèt, espesyalman nan lokalite Pon Paran ak Dora, bandi yo te touye plizyè moun epi blese plizyè lòt, sa pase nan nuit mèkredi pou rive jounen jodi 9 fevriye 2023 a. Se yè mèkredi 8 fevriye 2023 a, polis nan Gonayiv ak nan vil Senmak te òganize yon antèman senbolik an memwa 6 polisye ki te tonbe anba bal bandi nan Savyen yo. Nan bal Atimonyit la, 8 mil a 9 mil dola ayisyen se kantite kòb ou kab vèse pou kapab jwenn yon paspò ki te m raple n sitiyasyon sa vin deklannche mizapa de pwogram Biden nan ki sou pye E depi lè a, oken Ayisyen pa vle rete nan peyi a. Epi nou te aprann tou selon laprès, enfòmasyon k ap pibliye sou rezo sosyal yo, direktè imigrasyon Senmak la ta jwenn liberasyon l kont ranson yo te sekestre l depi kèlke tan nan men nèg kokorat san ras yo, Lakwa Peris, ki gen kontwòl zòn sa a depi kèlke tan. M ap kontan prezante n anpil pwen nan jounal la pou jodi a. Nou se Sofya TV 83, Si w poko fèl abòne ak chanèl pa w la, enfòmasyon ak detay yo ap kontinye vini sou chanèl la. Genyen ayèreswa ozanviwon de 9 è 30 konsa nan zòn Dejaden ki se yon lokalite ki twouve l nan komin Vèrèt, yon gwoup nan popilasyon an deside òganize yon brigad, yo bare tout wout lan, Depi pon Paremon nan aks sòti Ti Rivyè ak Vèrèt, yo bloke gran wout lan tou e yo deside fè aktivite sa a chak jou sòti sizè nan aswè pou rive sizè nan maten. Nan fouy ke popilasyon an t ap fè yè swa, yè mèkredi 8 fevriye 2023, yo kanpe yon motosiklèt ki te gen 3 nèg sou li. Pami 3 nèg yo, gen youn ki se moun Wododa. Toujou nan komin Vèrèt, nan yon valiz, lè yo t ap fouye, yo jwenn yon sak ki te gen nan men nèg yo, popilasyon an dekouvri te gen anpil bwat katouch ki te fèmen de gwo kalib, bal galil ke nou te kapab site konsa, nan valiz sa. Ebyen, youn nan pami 3 nèg sa yo te gen tan kouri lage kò l nan yon jaden diri tou pre zòn nan, li rele gang yo pou l fè konnen ke popilasyon an kenbe l, yo sezi. Popilasyon an tande anpil rafal bal otomatik. Enfòmasyon yo ta fè kwè ke se gen plizyè moun ki blese ak bal. Popilasyon sivil lan pase tout nwit lan ap rele lapolis. Malerezman, lapolis pat janm rive. Popilasyon an pase yon move nwit. Gen plis ke 100 bwat bal. Popilasyon an dekouvri nan sak sa a, nan valiz ki te nan men mesye yo, e valiz la, nan moman n ap pale la, daprè detay ke n ta genyen, ta sanse nan men popilasyon an. Gen youn nan ban nan mesye yo ki mouri, yo pa jwenn kadav li. Bandi yo ta fache anpil, yo ta tire anpil kout bal, e yo ta menm blese plizyè moun. Nou pral jwenn kolaboratè nou, frè Prezandye Placide, ki sou plas. Kòman sitiyasyon ye pou jodi, jedi 9 fevriye 2023, alò n kapab di komin Vèlèt oubyen komin Lyankou Piti Rivyè toujou sou tansyon. Nou konnen yè baz Gran Grif alye avèk Kalmis te gen afwontman avèk ajan sous yo di kote de Kafou Pèy. Ebyen swit aprè afwontman sa ant bandi sa yo, yo te pase. Peti Rivyè Dlatibonit pou yo te vin pase sou kay yo epi pou yo vin tonbe sou komin Vèdè. Men fò m di, resan te gen minisyon yo te resevwa yè, jan ke nou kapab mete li nan chapo a. Donk mesye yo te nan brigad ke yo te genyen sou zòn nan, enben yo te arive entèsepte yon motosiklèt ki te gen 3 moun sou li. Enben yo te dekouvri yon valiz avèk yon sak ki te genyen anviwon 100 bwat katouch de zam. Galil ki lòt zam toujou otomatik ke mesye yo te fabke yo tap okeyi. E moun nan popilasyon malezman youn nan mesye yo kite deja sove men yo te rekipere ebyen bwat katouch sa yo men mesye yo te deja menm bandi yo ke yo sezi katouch yo vwala bandi yo debake sou Desjardin sa yo bliye yo pa fè yo wouze tout moun ki te nan barikad yo avèk katouch donk anviwon jiska minit ke nou ap pale la. Gen anpil moun ki mouri anviwon yo deja idantifye nan lari sitwa Doda oubyen Oparemon. Anviwon 4 moun yo jwenn kadav yo nan lari. Gen moun tou ki te kouche yo lakay yo te pran katouch. Gen moun tou nan lakou yo te pran katouch. Donk tout ozanviwon de 9 è nap rive jiska 1 è 45 yè oswa nou kapab di se te anpil katouch ki tap tire sou Idechapèl, sou. Pèrèt sou Ameriken an, kote anpil moun te vrèman twouble. Gen anpil moun ki blese pa bal, pami moun ki viktim yo kapab mansyone youn nan doktè ke anpil moun konnen nan Texas ki se Lopital Albert Schweitzer ki te Duchatel, ki se Ashley, se yon jwè foutbòl ke l ye tou, men se yon doktè l ye tou. Anpil moun sou komin nan konnen malerezman ki kote l te nan barikad lan tou. Genyen yon sèten David Vinal tou ki touche pa bal tou ki mouri. Genyen tou Mike Lipscomb. Yon pakèt lòt moun tou poko kapab jwenn idantite yo, gen ladan tou se lakay yo ke yo mouri. Malerezman, plis ke yon dizèn de moun ki viktim de mesye baz bandi grangri e alye. Maten ankò, mesye yo te deja enfòme ke yap retounen, te gen gwo latwoublay toujou di kote de Doda e Vèrèt, sa vin lakoz tou pou yon aksidan maten an ki fèt tou, paske tout moun tap kouri paske bandi yo di yo tap retounen ankò. Bandi yo fache anpil nan lespri yo fòk yo jwenn. Se pa bwat kaki sa ke moun Loda yo konnen. Se youn nan rezon ki fè ke tout latwoublay sa yo sou kote Jèvèlèt. Men nan minit ke nou ap pale la, yo konn di ke tout liy nan Lam Kapati li barikade, soti sou komin Lyankou pou rive anba li barikade. Jiska menten nan pale de otorite, donk nou kapab pale de lapolis, sa yo yo pa fin pran komin Lyankou, komin Vèt e komin Peti Mèt la Atibonit. Donk popilasyon ki toujou livre an li menm. Malgre tout pwodwi Ayiti fè, li eseye gade pou wè si l te kapab voye fòs de lòd pou kapab epanye yo, bandi yo ki kontinye pran tèritwa toujou. Donk jan ke n te deja tande l, gen bandi yo ki konte al monte kazèn yo sou kote de dezam. Donk nan minit nou ap pale la, se konsa sa ye. Yè swa, popilasyon an pase yon move nwit. Pratikman te gen anpil kout zam. Men, te gen yon atak ki fèt depi yè apre midi sou zòn Kafou Pèy, kote ke bandi yo te fè plizyè tantativ pou eske te kapab sezi blende lapolis la e menm pran sou komisarya Pat Chwal lan. Kòman sa fini yè swa? Fò m di ke tantativ lan echwe paske ajan swat yo te repouse mesye yo anpil. Avèk anpil kout bal, elit yo te repliye, men tousuit yo te oblije pase pa Peti Rivyè d'Artibonite pou ki yo te vin chèche minisyon, paske minisyon yo te fini. Resann ke minisyon Jean Ti Jan vrèman krèt, men jiska mentenan pa gen de viktim, pako gen bilan èske gen moun ki viktim di kote de Kafou Pèliè pa rapò avèk. afwontman ki te gen antre ajan swat yo avèk mesye Savien yo. N ap toujou rete nan sa k gen pou wè avèk dosye ensekirite a avan n vin avèk mès ki fèt yè nan depatman Latibonit lan, swa nan Gonayiv oubyen nan vil Senmak. N ap fè w konnen ke genyen asistans asistan sekretè deta biwo entènasyonal ki chaje lit kont. Stifefyan ak aplikasyon lwa nan peyi Etazini anonse livrezon nan kèk semèn kap vin la plizyè machin blende yap remèt lapolis nan peyi Dayiti. Nan yon vizit ke l te fè nan peyi a, Anbasadè Todd Robinson renouvle angajman peyi Etazini pou l ede Ayiti batay kont gang yo. Nou gen plizyè veyikil kap gen pou l rive nan peyi a, nap travay pou ke machin blende sa yo yo bay Nan kèk semèn kap vin la, lapolis yo, tout sa rantre nan atribisyon nou ki vle ke lapolis batay kont vyolans avèk kawo ki genyen nan peyi Dayiti, se deklarasyon Todd Robinson bay yon jounal nan peyi Etazini, se Miami Herald nan Eta Florid, apre ke li te fin enspekte ekipman sa yo ke yo pral voye Ayiti an. selon ambassadeur États-Unis a continué faire preuve que pour équiper police nationale là et puis demander à l'autre membre communauté internationale là pour bail contribution pa vérification avec antécédent selon assistance secrétaire d'État et pays États-Unis hein, sont priorité absolue à chaque membre dont nouvelle unité particulièrement SWAT et ensemble avec Kabirol qui fait objet d'une vérification rigoureuse et antécédents avant que et admis le programme ça. Sa ta vle di ke gen fòmasyon ki pral fèt pou ajan SWAT yo pou yo kapab pli pèfòman nan jou kap vini la yo. Li fè konnen si sa lap bay lan la li pa sifizan non men li kwè ke peyi Etazini menm jan avèk rès kominote entènasyonal la, Yo pral travay pou yo wè kisa yo kapab fè pou yo ede Polis Nasyonal la vin vrèman yon enstitisyon vyab ki kapab sekirize peyi Dayiti nòmalman. Yon lòt kote, li pale tou nan moman sa a y ap fè fas avèk anpil difikilte pou yo wè si yo kapab omwen ede peyi Dayiti. Li rekonèt ke gen bagay ke ameriken yo pa kapab kontwole. E sitou, yo pa kapab kontwole rekritman, men yo kapab kontwole bidjè gouvènman. Yo pa kapab kontwole bidjè gouvènman an tou, men yo kapab genyen lòt kontwòl sou lòt bagay. Tankou, yo pa gen kontwòl anviwònman an. E y ap travay tou sou sitiyasyon politik lan, ki ta dwe parèt yon bagay klè e ki dwe chanje nan peyi Dayiti, puiske politisyen yo dwe mete peyi an sou yon lòt chemen, dapre sa anbasadè a fè konnen. Toutfwa, Todd Robinson. ki tap pale nan non gouvènman peyi Etazini, pwomèt pou l fè tout sa l kapab pou l kreye yon espas nesesè pou abòde yon seri de pwoblèm tankou pwoblèm anviwònman politik lan, sitiyasyon politik lan, e ofri yon mezi de soulajman pou estrikti de polis nasyonal la, sitou swat lan, yo pale de li anpil. Nan dènye jou sa yo, yo pral wè si yo kapab ogmante preparasyon yo e menm mete kèk zè siplemantè pou kapab pote sekirite nan peyi an. N ap fè w konnen depi lane 2011 jiska jodi an, Etazini deja depanse 92 milyon dola, daprè sa pòtpawòl Depatman Deta ameriken an, fè konnen sòm sa a, kòb sa a li te konsakre ak fòmasyon polisye yo, achte nouvo machin blende avèk ekipman tankou jilè balistik avèk kas, men polisye yo jiskaprezan ap plenyen ke yo pa janm jwenn materyèl sa yo. N ap ale nan lòt pwen k domine aktyalite an, se sitou sa k ap pase nan depatman Latibonit lan, se liberasyon responsab biwo imigrasyon an nan vil Senmak. Aprè kèlke zè sekestasyon, Washmy Bien-Aimé ke yo te kidnape nan lannwit madi swa, ebyen finalman ta pral jwenn liberasyon ni ayè apremidi l al rejwenn fanmi ni. Se pdg radyo Latibonit lan ki mete nouvèl sa a nan lari kote l konfime ke mesye sa a ki se Washmy Jean Baptiste, Washmy Bien Aimé, jwenn liberasyon l. N ap raple ke Washmy Bien Aimé yo te kidnape l nan zòn Lakwa Peris nan komin Lestè. Gang Koukourat San Ras yo k ap opere nan zòn sa a te se yo menm yo ta pote dwèt sou yo. Pou pandan pou moman nap pale la nou pa konnen nan ki kondisyon ke liberasyon an fèt men gen lòt enfòmasyon ki ta pale ta gen yon kantite kòb ki vèse konsènan lòt moun yo ki te akonpaye mesye Bien-Aimé pandan anlèvman li an nan jounen madi an pa gen okenn enfòmasyon ki disponib jiska prezan genyen plizyè medya nan depatman Latibonit lan ki rapòte ke gen lòt ak anlèvman ki anrejistre ayè mèkredi an. nan zòn Lakwa Peris ki kounye la a tounen yon zòn sonb. Tout moun pè pase nan zòn sa a malgre ke lapolis yon bon bout tan te fè entèvansyon, te mete lapè nan zòn nan. Ebyen depi lè ke aktivite yo kanpe nan nivo polis yo apre lanmò plizyè polisye, n ap raple n sa te pase nan dat 25 janvye a, lapolis ki kanpe travay li ebyen mesye sa yo retounen nan baz la a. Yo pran kwen sa pou yo, y ap simen latwoublay. Bolik ki chante ayè nan vil Gonayiv kote plizyè moun te asiste avèk seremoni sa. Se vre gwo popilasyon an pat prezan nan seremoni sa, men seremoni an fèt ayè nan vil Gonayiv. Kisa l ye? Se yon fineray senbolik ki chante jounen mèkredi 8 fevriye 2023 a nan vil Gonayiv nan memwa 7 polisye ki te mouri asasinen anba bal bandi Savyen yo Polisye sa yo se Camille Pierre, Norabert Orelus, Donaldson Innocent, Kechlen Higuel Louis, James Junior Felix ak Marques Baden. Moun sa yo te mouri nan komin Lyankou 25 janvye pase a. Te gen plizyè polisye inite espesyal udmo ak lòt polisye administratif ki te asiste ak mès ki te chante nan katedral Gonayiv lan an prezans delege depatman Latibonit lan, Cesar Chawel. Ansyen komisè gouvènman jiridiksyon Gonayiv lan, mèt Vanel Amizial, sibtiti komisè gouvènman kou dapèl de Gonayiv lan, mèt Mesack Philogène, ak kòdonatè jeneral Synapoha a, Lyonel Lazarre, e gran piblik lan, te gen fanmi e kèk polisye, madanm, pitit ki te prezan, polisye ki te viktim yo ki te asiste avèk mès sa a tou. Te gen Fondise Reveran Pè Williamson Israel ki te prezante omeli nan fineray lan. Yon lòt kote gen Dyak Jilbè Benwa te pwofite pale tou ak polisye yo kote l fè konnen yo pa dwe gen espri vanjans nan tèt yo, fòk yo soude youn a lòt ansanm pou yo kapab kwape aktivite gang yo nan depatman Latibonit lan. Aprè mès lan, polisye yo te fè yon mach pasifik ak foto polisye viktim yo pou rantre nan komisarya vòlis Gonayiv lan. Kolaboratè nou Yvetot Altidor te sou plas, li te prepare yon repòtaj. Yon fineray senbolik chante jounen mèkredi 8 fevriye 2023 nan katedral Gonayiv la an prezans plizyè dizèn polisye inite espesyal udmo ak polis administrativ tankou sivil. Kòdonatè jeneral Synapo a mesye Lyonel Lazarre, ansyen komisè gouvènman Gonayiv la mèt Vanel Amizial, sibtiti komisè koudapèl Gonayiv la mèt Mesack Philogène Nan okazyon pou rann yon dènye omaj avèk 6 polisye sa yo, Camille Pierre, Narabert Orelus, Donaldson Innocent, Keter Higuel Louis, James Junior Felix ak Maxene Baden, ki te mouri asasine anba bal bandi Savyen, jou ki te 25 janvye 2023 a nan komin Lyankou. Mès sa a te chante an prezans plizyè manb nan fanmi polisye sa yo. Nan okazyon sila, Pè Williamson Israël, ki t ap motive polisye yo e tou pwofite voye senpati l bay tout pwòch polisye ki te mouri yo, deklare. Se pa nan moman polisye yo sou chan batay pou y ap prepare ranfò. Pa ayè. Men fò n di se pa sèlman nan vil Gonayiv ki te genyen aktivite sa, te genyen l tou nan vil Senmak, puiske te genyen plizyè moun ki te pran lari an ayè nan vil Senmak. Se te Pè Evens Jefra. ki te fè chante funeray senbolik sa a, li pa t gen mo ankò pou l pale de sa k ap pase an oubyen de sitiyasyon lè li t ap dekri nan kondisyon, move kondisyon ke 6 polisye yo te pèdi lavi yo nan zòn Lyankou. Mès sa a chante ayè mèkredi 8 fevriye a tou nan legliz katolik Sen Mak lan devan avan delegasyon an te pral te met tèt yo an direksyon de komisarya Polis lan ki nan vil Sen Mak. Se la yo ta pral fini avèk pwogram nan. Te genyen polisye ki te ekspoze foto frè dam yo ki te mouri asasinen. Te gen balèn ki te limen tou. Te gen fanfa nan lari an. Donk te gen plizyè antite ki te nan vil lan ki te prezan nan seremoni sa a. Ann tande yon repòtaj ak kolaboratè nou Milsa Madeus. Nan okazyon finiray senbolik 6 polisye ki mouri nan Lyankou 25 janvye 2023, yon mès espesyal chante nan legliz katolik Sen Mak pa gen dwa dekouraje. Li te pran lapawòl kòm komisè minisipal komisarya Sen Mak la. Manje yo? Kisa w pral mande yo pou y al fè? Kisa w pral mande yo pou y al fè kòm travay? Se sis papa k mouri la. Yo kite madanm, yo kite pitit, yo kite manman, yo kite papa. Nan non eta majo a, mwen menm kòm komisè, m vin di la a, mwen menm m ap jwe wòl pa m nan kòm komisè, kòm responsab. M ap asime responsablite m fas a sa k pase nan komin nan e m ap kanpe dèyè ti mesye sa yo jiskobou. Mesye frè m polisye k dèyè do m nan la a, pou m fini, n ap di, Ann avan! Ann avan! Ann avan pou yon lòt Latibonit an tout sekirite! Mèsi. Dokiman idantite a, sa nou rele CRLDI an, ki jiska prezan nan peyi an gen gwo pwoblèm pou yo retire paspò yo, men pi gwo pwoblèm yo gen la jodi an se afè fè pas fè foto an epi fè sa nou rele anprent lan oubyen blan rele l fingerprint jiska prezan se pi gwo pwoblèm yo genyen nan peyi dayiti donk moun yo ap goumen nan sans sa pou yo wè si yo kapab jwenn kote pou yo fè paspò yo oubyen fè fingerprint lan, sa n rele anprent lan, pou yo kapab jwenn paspò a. Men, anbasad amerikèn pote yon presizyon, se yon bemòl, pou fè moun yo konnen ke pwosesis lan li dire 90 jou, donk li pa osi rapid jan moun yo vle fè n konnen ke moun yo gentan pati, yo rive Ozetazini. N ap toujou rete nan dosye sa piske nou t ap pale de demand paspò a. Ebyen, koze paspò a nan peyi Dayiti kounyela a se yon boul lò ki sot anlè. Sitou kantite moun k ap fè demand nan moman sa a. Ebyen, pi gwo pwoblèm moun yo genyen, 1 se gen gen kote yo pa ka jwenn fòm nan. Pa egzanp nan vil Gonayiv, pi gwo pwoblèm popilasyon an ap viv lan la a se fòm nan. Gen moun ki di ke gen fòm yo voye yo ba ajans. Gen moun ki di ke gen fòm gen moun ki kenbe l k ap revann li. Se yon pakèt enfòmasyon k ap pran lari an men ki pa kapab verifye paske lè w parèt nan biwo a, yo di w pa gen fòm. Se premye bagay ke biwo sèvis imigrasyon ki genyen nan DGI Gonayiv lan di w pa gen fòm pou yo ranpli pou ou. Mentnan moun ki te gen chans gen fòm sa yo te ranpli l, pi gwo pwoblèm yo genyen kounya la se jwenn kote yo pral pase pou yo fè foto epi fè fingerprint yo. Pa gen mwayen pou antre anndan, se sèlman 2 konpitè k ap travay. E sa w tande a la, se pote boure, se goumen, gen moun ki dòmi anndan biwo DGI a nan vil Gonayiv, gen moun ki gen plizyè jou y ap tann pou yo wè si yo ka antre, sakrisi rive antre yo, gen yon premye pòt ou antre, men dezyèm pòt lan pou al fè fingè a l pa fasil, e ti espas lan pa gwo, li pa kapab pran anpil moun. Donk, anplwaye yo oubyen moun k ap travay anndan biwo sa a, yo gen pwoblèm pou yo respire akoz kantite moun ki debake anndan an. Donk se vrèman yon bagay katastwofik sa k ap pase nan DGI an nan vil Gonayiv. M espere otorite yo, pakè vil Gonayiv, delege, vis delege fon ti kout pye gade sa k ap pase avè sitiyasyon an, li vrèman grav. E me dispozisyon ki ta pran, fò ke moun k ap bay sèvis imigrasyon yo lòt bò a tou ta deside fè yon orè, yon pwogramasyon pou yo pa, paske yo pa kapab resevwa tout moun sa yo nan menm tan. Se vre, gen anpil moun ki konplèt, se gen gen gen tranzaksyon k ap fèt anndan an, men lè w parèt tou ou wè ke menm si ta gen tranzaksyon, kondisyon yo pa reyini pou moun vrèman travay nan espas sa. E anplwaye DGI yo tou pa ka travay akoz sa k ap pase a la a. Brèf, nou kapab di DGI vin tounen kounye a la yon zòn lajan. Se sa l ye, raketè fin awoyo nan lari an, tout moun ap fè kòb e bagay sa a vin kreye yon gwo vàn lajan k ap debloke nan zòn DGI. Se pa ti bagay piti. Nou pral pi lwen pou n di ke gen kèk mezi ke otorite yo deside pran tou paske nan koze paspò sa a gen moun k ap bay fo papye.